Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se vandredi 17 fevriye 2023 trè zere dèt avèk vou pou sète nouvèl emisyon deja trè bon wikèn dan nòtre konpani e kòman bagay yo e nan peyi dayiti bagay yo pa nan plas yo m sonje gon atis ki fon mizik konsa wi yon chanson byen sur se ti manno wee kòman bagay yo ye la. Bagay yo pa nan plas yo. Sa fè dè e dè zane bagay yo pa janm nan plas yo nan peyi Dayiti. E kiyès ki lakòz bagay yo pa nan plas yo, se moun kap viv nan peyi an paske nou estime ke li ta evidan pou gen yon ti ons de konsyans. Depi nou gen yon ti kras konsyans bagay yo Rekeyi ransèyman. Yon avyon siveyans militè kanadyen ap genyen pou kapab tounen nan misyon nan peyi Dayiti ki ap viv yon sitiyasyon vrèman difisil. Vòl, anlèvman e gang yo ap fè pale de yo anpe patou nan peyi an e ki vin pi. puissant de jour en jour ebyen fò n di ke bagay la vrèman grav bagay la vrèman grav depi aprè lanmò Jovenel Moïse peyi sa sonbre dans le chaos nan moman sa Haïti konfwonte ak yon vyolans ensesant gang yo se sa yo di epi gen twoub politik Mete sou sa kòripsyon daprè deklarasyon Justin Trudeau nan kad konferans pou laprès sa a nan Bahamas ki reyini dirijan blòk komèsyal 15 nasyon. Premye minis Ariel Henry te prezan tou nan okazyon an ki li menm nan mwa oktòb lan te mande yon anvwa imedya fòs etranjè, yon demand Konsèy Sekirite l onu potko trete. e jiskaprezan li poko panche sou li. Li pou kwè li ye la, se tan pou kapab rasanble pou fè fas ak gravite sitiyasyon an, daprè deklarasyon premye minis kanadyen an, e li ajoute ke Kanada ak vwazin Ayiti yo dwe travay ansanm pou kapab jwenn solisyon a lon tèm pou ede retabli lòd ak sekirite epitou pèmèt acheminman èd esansyèl e kreye kondisyon eleksyon lib, ekitab. Brèf! Nou anvi di, dapre sa n tande a, se yon ti piki kalman. Mwen m toujou di sa. Lè n tande sa yo pa kouri al bat bravo. Sa rele piki kalman. E gen anpil lòt bagay ou wè k ap fèt toujou, an nou kontinye rele yo piki kalman paske, tande byen sa m ap di nou an, pandan bagay la rèd nan men nou a chak fwa nou nan yon sitiyasyon de detrès, yon sitiyasyon de non retou kote ke n ap plonje nan labirent lan, e pwi yo di nou ke ekoute on va fèr tèl tèl choz pou vou men men koman bagay la ye nou son moun la ki tonbe nan dlo ki ap neye men tande byen wi chak fwa yo estime ke nou pral mouri nèt nan dlo a yo lonje men ba nou apre sa yo rale men yo tanzantan se konsa tanzantan se konsa e o bou di kont w ap fini pa rann ou kont ke moun sa a l ap mouri pa nwayad kanmenm paske ou pa wetire l nan dlo a. Èske w konprann sa m ap di nou an? Se kòmsi se yon moun ki grangou, epi moun sa a se yon moun ki prèske mouri pa lafen, epi chak jou w leve ou ba l yon pen avèk yon gode dlo. Depi l fè tout jounen l konsa nèt, sa vle di gen yon lè k ap rive l p ap kapab reziste ankò. E mwen m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, ben, yo toujou di ke pèp ayisyen an se yon pèp ki rezilyan, ebyen èske se yon tès y ap fè sou nou pou yo wè èske nou rezilyan vre? Paske ban m di nou byen, gen ayisyen la depi l jwenn yon pate, bon kòm pate pa vann vennsenk goud ankò men, si nèg la jwenn yon pate l sot nikel la l ka fè tout jounen an, leswa l pral dòmi la a li bwè yon vè dlo, pèsòn pa ka fè l ankò ke nwa a. Blan an ap fè l, swa l mande oubyen l al nan yon bagay la, li fè yo arete l. Men nwa a ap kapab kenbe. Eske nou konprann? Donk se pou m di nou ke, ebyen, yo bezwen fon jan avè nou la a, e y ap fon jan aske pou tout bagay fini. Paske moun sa k rele Ayisyen an, se yon moun, si yo pa konsidere l tankou yon jwif nan mond lan, Nou pa gen dwa gen tè ankò. Sa vle di fòk yo epapiye nou. Men, Bondye pi fò, n ap goumen. Kanada, si w vle fè yon bagay, fè yon bagay. Parèt tout vizaj ou. Pa kache. Pa kache. Parèt tout vizaj ou. Antretan, fò m di nou ke Kanada fè yon lòt bagay la. Li manyen mouche Privè. ak mesye Salim Soukar. Anben wi! Joslèm Privert e Salim Soukar sanksyone par le Kanada. Ya bon nombre de jan ki von dir bravo lansyen prezidan pwovizwa Dayiti e Salim Soukar. De mesye sa yo, ebyen se de nouvèl pèsonalite ayisyèn sanksyone par le Kanada pou enplikasyon yo nan aktivite ki gen awè ak gang ame nan peyi Dayiti. Anons sa te fèt nan aprèmidi jedi 16 fevriye 2023 a pa bò kote depite kanadyen Emanuel Dubourg atravè yon tweet. Depite a soulinye nesesite pou ekarte nan pouvwa a moun ki kriminèl, moun ki kowonpi ak oligak avan avan li fè kwè ke pèp ayisyen an ap gen batay la kanmenm. 2 ka sa yo, sa fè 17 Kantite moun, kidonk pèsonalite ayisyèn ki sanksyone pa Le Kanada pou enplikasyon yo nan vyolans ame kont pèp ayisyen an. Tande byen. Joslèm Privè ansanm avèk Salim Soukar. Salim Soukar la li menm, nou sonje ke lè Anèl Belizè te pote plent kant il etè depite je kwa kont Loran Lamòt pou kagezon galil la, 200 galil nèg yo te achte pou te kapab vini nan peyi Dayiti, Ebyen, le non de Salim Souka, li te parèt nan plent sa a Anel Belizaire te pote. Jiska dat fòk nou di ke ansyen premye minis Laurent Lamothe, li pèsiste pou di ke li menm li pa janm nan kole dèyè ak gang. E, se te grenn moun ki te konn arete gang e menm de gang ki pwòch Michel Martelly. Se sa k fè wè jounen jodi a la kapab genyen ti animozite antre Laurent Lamothe e Joseph Michel Martelly, Salim Soukar, Joslèm Privèr, 2 nouvèl pèsonalite. Men kounye a la gon bagay pou n konprann. A fòs ke Kanada li menm l ap bay sanksyon, Etazini ap bay sanksyon, kès ki va se pase par la swit? Eske sanksyon sa yo, yo pral genyen veritab repèkisyon sou Mesye sa yo attendons voir men anpil moun pral sezi paske gon grenn bagay pou n konprann men kisa sanksyon sa yo yo kapab genyen ladan yo kòm konsekans yo pa ka anpeche pèsòn ale nan eleksyon men kounye a la gon bagay pou konprann si yon moun ou gen sanksyon sou do w w al nan eleksyon pèp la kapab di etandone ke Kanada te bay moun sa sanksyon ebyen m pap vote l ankò. Ki sa l gen kòm repèkisyon? Moun sa yo, yo kapab jele byen yo. Yo kapab pa ka pati. Men apre sa, y ap toujou rete nan peyi a la a pou gonfle ponyèt yo. Brèf, sa vle di, gen anpil moun ki parèt nan lis la la a, se moun ou pa t panse ki t ap la. Pandan n ap fè emisyon sa a la a, fò n di ke genyen yon enfòmasyon ki fèk tonbe la a konsènan baz Vitelòm. Gen yon sitwayen yo pran. Yo arete euh eske la polis deja poste enfomasyon sila a konsènan ce citoyen paske l'info m'est parvenu e nou menm nap pataje enfomasyon sila a ansanm avèk nou. Gen yon sèten de Junior Pierre alyas Mass Power la polis ta sanble arete misye e daprè enfomasyon ki tonbe se ta yon pwòch Vitelhomme, e enfòmasyon yo tonbe sou li kòmkwa se ta li menm ki pèmèt ke gen yon seri de ekzaksyon ki ap fèt o nivo de Malik nan zòn Franswa. Misye konn nan zòn plas Bwaye, donk lapolis arete sitwayen sa a. Donk n ap tann ke lapolis li menm li bay plis detay konsènan se sitwayen ki li menm anba men lapolis pou kouwè li la. Brèf, Gérald Gilles nan men bandi. Pandan lapolis li menm ap arete kèk ti grenn bandi pwèl pete, ebyen gen bandi yo menm kontinye ap lachas. Kidnaping ansyen senatè Louis Gérald Gilles kidnape nan Delmas 103. Ansyen senatè Lavalas Louis Gérald Gilles anlve nan aprèmidi jedi 16 fevriye 2023 nan Petyonvil, enfòmasyon ki konfime pa bò kote ansyen depite Lavalas lan ki kotwaye viktim nan. Nan pati Jean Bertrand Aristide, daprè enfòmasyon ki konfime pa bò kote lapolis nan Petyonvil, responsab pati politik Nouvèl Oryantasyon Inifye pou yon Nouvèl Ayiti, Nou La, li anlve devan klinik li. Nèg yo antre, yo pran Louis Gérald Dergil, yo foure yon sachè nwa nan tèt li, se 3 nèg ki fè aksyon sa epi yo mete l nan machin, y ale avèk li. Osi senple ke sa. Se konsa bandi yo fonksyone, jounen jodi a la m ta kapab di depi gon kote yo wè gen espas, yo pote boure e atansyon. Lavi ak lanmò kiyès nou pi renmen? Aa m kwè nou tout renmen lavi. Si yo vini pou yo kidnape nou, kite yo kidnape nou. Osi senp ke sa. Depi nou pa kapab fè rezistans jan pou nou fè l la, kite yo kidnape nou. Paske sa kapab rive yo fin kidnape w. Daprè jan ou pale avèk mesye yo, yo kapab genyen yon ti pitye pou yo lage w. Daprè jan yo wè moun ap pale de ou, yo kapab gen yon ti pitye pou yo lage w. Menm lè nou wè jiska prezan, gen kidnaping ki fèt la a, gen anpil moun k ap plenyen, gen manifestasyon ki fèt, yo poko janm vle di anyen pou nou. Eben, se konsa paske toutotan n ap viv nou kapab espere mete yon chapo. Bandi kidnape nou, e. Nou fon jan kanmenm, nou toujou ap viv nan peyi a. Men gon grenn bagay m vle di bandi yo. Kounya la mesye, pou m ta mache nan lari nou kidnape m. Bon, tande byen. E pa yon vye malere parèy nou nou kidnape? Mwen m toujou ap mande tèt mwen kesyon pou ki sa se vye malere parèy nou n ap kidnape? Hein? Louis Gérald Gilles, yon vye malere? Yon vye malere mouda chire? Hein? Kote Jude Louis Gerald Jude gen kob? Lè lavalas te lavalas bon lè sa potko gen kidnapping men kounya la kote Louis Gerald Jude gen kob? Li nan ti klinik li ti bagay politik ti bagay politik lap jere bon antouka mesye humm bagay la vreman red nan peyi dayiti paske nan moman nap pale la fòn di ke on nèg ou sòti ou antre ebyen di Bondye mèsi paske depi nèg la ap la chas Kèlkeswa sa li jwenn, li ap pran sou wout li. Paske, m gen enpresyon ke yo di nèg yo, Ekoute, nou pral sòti la, kèlkeswa sa nou jwenn, fòk nou pote vini. Gen yon grenn bagay m ap di nou, pou tout nèg ki te leve andeyò. Pa egzanp, gen yon bagay ki rele mango dènye sezon. Ou wè lè w sòti ou pral dè mango dènye sezon sa a? Gen yon mango ki rele mango kòdòk, ki konn donnen nan dènye sezon. Mango fil tou. Ou wè mango sa yo? Depi ou pral dè mango sa yo, ou oblije al fon bagay kanmenm. Li mèt on mango jòn fò w pote lakay. Sitou si on nèg konn moute mango, donk wap moute mango, wap souke pye mango a, anpil vèt ap tonbe men wap jwenn de twa grenn jòn oubyen de twa grenn mi kanmenm. Se konsa nèg sa yo fonksyone. Nèg la sòti nan lari a la li di w fòk li rantre ak yon poul kanmenm. Men mesye gon seri de poul, poul sa yo tèlman mèg mesye. Se zètòk sèlman wi nap jwenn sou yo. Anben wi, zètòk sèlman. Men humm si nap lachas lachas m pa voye nou al lachas non men vye malere tankou lè w pran yon jounalis mouda chire tankoum hein Jean Thony Lorthe ki nan men nou mesye nou mande 200 mil dola ameriken pou li kòmsi nou wè jounalis modèl jounalis sa yo ka gen 200 mil dola ameriken reponn mwen non ti makak. Bon menm lè yo ta fè yon fòsing yo ba w 50 mil dola, ou mete tout moun sou mouda. Osi senp ke sa. Paske nou pa gen lajan sila. Bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti. Mwen m panse ke gon lè k ap rive, fòk nou pran men nou. Gen de opsyon ki dwe jwe sou tab la. Mwen m sensè avèk tout moun. Swa nou di bandi yo men peyi a, Swa otorite yo di yap fon bagay. Paske pa bliye, otorite yo legalman yo montre w ke yo kanpe dèyè do lapolis pa vre? Men, yo gen ti kontak yo rèd rèd avèk ti bandi yo. Men kounya la, se lapolis kap toujou viktim, se popilasyon kap toujou viktim. Kounya gen yon grenn bagay pou nou konprann wi. Ke nou remèt nèg yo peyi yo. Ou konprann? Paske kounye a la, lè lanmò san jou nan kwadèboukè, l ap jere kwadèboukè, legalman l ap jere kwadèboukè, kounye a lè yon nèg konnen w ap pase kwadèboukè, yo p ap kidnape w. Lè Jeff konnen l ap jere kanaran, tout moun ap pase nan kanaran la yo konnen, yo p ap kidnape w, yo p ap anlve machin ou. Sèlman si chak grenn pasaje la ou bay yon 25 goud, ou bay yon 50 goud, ou dwad pasaj. Nou pa sonje m konn ap fè emisyon pou m di gon lè k ap rive nan peyi a la gon kòb chak moun ap gen pou peye pou kab gen yon dwa de pasaj nan yon zòn. Pa egzanp, chofè yo moute machin nan, si bis la li peye 500 goud, ebyen sou chak tèt moun, m ta di nèg yo gen yon 25 goud oubyen yon 50 goud. Osi senp ke sa wi. Epi lè sa a, pa ap gen kidnaping, nèg yo kapab jwenn ti kichòy pou yo fonksyone. Epi baz la bay men nèg yo tèlman abitye a gwo kòb, tèlman abitye a gwo kòb mesye. Yon nèg tankou ti makak, se yon nèg ki abitye a gwo kòb wi. Bon lè w ba yon nèg tankou Izo anpil gwo lajan, eben mesye kounye a la a se bay nèg yo peyi a epi mete yo nan yon sitiyasyon pou yo di bon kounye a pèp la e pou nou. Osi senp ke sa paske sa k gen la a li twòp pou lapolis. Espageti a mele nan men lapolis. Lapolis pa ka fè anyen a espageti sa ankò sinon manje l. manje l. Pandan m ap di nou sa, fòk nou di ke sal nouvèl radyo Vizyon 2000 obsève yon arè travay se jounen vandredi an pou kapab kontinye egzije liberasyon jounalis Jean Thony Lorthé bandi ame kidnape depi 2 semèn. Tèt chaje. Ti makak, fò w fè yon bagay. Ti makak, m pa la avè w ankò, fò w fè yon bagay. Paske tande byen. Banm retounen diw sa, jounalis mouri pou ou, paske yo ta pral bezwen fè entèvyou avèw. E nan kestyon sa fòm di ke mwen m te manke pran nan cho paske jounalis mwen an ki ta pral fè entèvyou avèw la, se 2 lòt yo ki te akonpanye l. Li sòti vivan. Li te konn pale avèw, li konn fè entèvyou avèw e jiskaprezan li kapab fè entèvyou avèw. Kounye a la a, ki sa k fè ke sitwayen sa ki nan men w lan ki se yon jounalis, ou tande kri yo, paske jounalis pa gen kòb, ou tande tout manifestasyon k ap fèt Ti Makak, ou kanpe dan, ou pa vle lage Jean Thorny Lorthé. Ti Makak, m di w sa ankò, jounalis yo ki te mouri an se pou te kapab al fè entèvyou avè w. Paske yo te estime ke gen bagay ou di nan entèvyou ou te bay RL lan, ebyen se de bòn revandikasyon. Men, jounen jodi a la a, bagay la tounen kont yo. Pa bliye w ap goumen kont yon gwoup moun, yo ba w pale pou w kapab fè revandikasyon w pase kont gwoup moun sa yo. Jounen jodi a la a, menm moun sa yo ki te ap ba w pale, paske ki di jounalis? e e anliy ki di jounalis lòt bagay se menm gwoup jounalis lan m pa bezwen konnen afinite yon nèg avèk yon gwoup de gang se menm jounalis lan sa ka rive yon jounalis ki nan radyo ou nan medya tradisyonèl li ka pa gen kontak yon chèf de gang sa ka rive wi men konsa tou sa ka rive gen anpil nèg ki nan medya anliy tou ki pa gen kontak ankenn chèf de gang kounya la pou moun ki t ap di ke Oh te gen 2 jounalis ki mouri yo pat fè manifestasyon. Men nou pat wè tout inisyativ ki te pran pou te kapab ede moun sa yo. M pat vle antre nan koze a men nou te pale anpil m oblije di nou sa. Se menm kòporasyon sa ki te lakòz kesyon sa li te toufe. Paske jounalis an liy yo, yo pat ini yo. Anpil fwa ou wè gen pwoblèm ki ap pase la, jounalis an liy yo pa rive antann yo paske. Yo konn di gwoup sa a y ap ba l tèl kòb, yo konn di lòt gwoup la, ebyen pa ale. Konprann byen sa m ap di nou an. Konn gen yon dosye la yo konn frape yon jounalis anliy, epi moun ki fè aksyon an, li di a, l ap negosye yon kòb. Gen nèg ki kanpe dan ki di yo pral a dosye a jiskobou. E gen lòt nèg ki di a, mesye an n negosye. Sa vle di, pa t gen antant antre yo. Men pou nèg medya tradisyonèl yo, se kapab otrochoz. Jounen jodi a la fò w konnen byen, si w manyen yon grenn nèg, ou prèske manyen tout nèg yo. Apa de gwo towo, gwo zouzoun yo kap fè gwo emisyon yo, paske dèfwa yo menm yo konn nan polemik antre yo. Sa se afè ki gade yo men ti e m pa vle di ti jounalis paske tout jounalis gen menm kapasite men jounalis ki nan ba nivo a m panse ke yo merite yon lòt tretman. Si m di bagay ki depase, na padone m. Paske mwen m nan tou de kan yo. M ap balanse nan tou de kan yo. M son jounaliste. medya an liy e mwen son jounalis de medya tradisyonèl an menm tan. Se sak fè mwen genyen modèl refleksyon sila. Antouka, pou moun kap fè peyi sa pase mizè kontinye. Gon jou kap rive, lap pou moun sa yo. E lè bagay la envèse, lè sa a.